Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou konnen e kòman nou fonksyone deja se enfòmasyon 7 jou sur 7 24 èr sur 24 pat poz. E depi enfòmasyon an tonbe, ebyen nou menm nou toujou la pou n kapab pote li pou ou. Toujou kontinye gade chanèl sa, toujou kontinye mande tout pwòch ou pou kapab abone paske ebyen lenfo se nou e nou konnen e genyen yon batay pou enfòmasyon e skoop an matyè de dosye nou pral pale la yo, nou toujou pote anpil skoop pou ou. Mèsi la fanmi e se pati! Bagay la rèd! Nan Site Solèy. Ba wi! Finalman m ta kapab di geto sa a ki repite de zòn danjrez, depi kèlke tan genyen yon batay pou nèg ki ap kontwole teritwa, yon batay politik ki ap fèt antre le G pèp e dè manbre di G 9. Men fò m di nou reyalite a jan n ye a. Nan moman nou ye la a. Les alliés du G9 a Cité Soleil yo pa toujou vle atake nan batay la. Se kòm si nèg yo rive nan yon moman yo di ben ekoute fòk nou kite popilasyon an viv. Mèi a, le leader du G-pep, M ta kapab di, misye li menm, li pa vle abandone batay la. Se prèske a l'instar de Kris la, nan batay ki gen ant Gran Ravin avèk Ti Bwa. M gen anpil enfòmasyon pou nou, men sou dosye sa n ap vini nan yon lòt emisyon. Jodi a se Site Solèy. Genyen nèg Gabriyèl yo ki pote boure ankò, m kwè se nan Konbit la. Yo ta sanse touye anviwon 2 sòlda. Epi yo ale avèk 3 lòt. Sa vle di genyen. 5, Men gen yon dezyèm eleman enfòmasyon ki fè kwè k se yon sòlda ki tonbe, epi gen youn ki byen mal, yo ale lopital avèk li, men nèg yo ale avèk 3. Fò m di nou byen, a chak fwa genyen batay nan Site Solèy, nèg ki nan Kan Gabriyèl yo ki nan Bwouklin, yo genyen yon mòd operatwa antre nan baz ou, pran. Nèg tou vivan, epi pou y al fè sa y al fè avèk li an. Kite m di nou byen, lè yo pran moun yo tou vivan konsa a, lè yo rive nan baz, swa yo fè yon rekonvèsyon, men sa pa rive souvan, paske, kant yon nèg anfas ou ap batay avèk ou, lè w mete men sou li, m, m pa kwè se pou rekonvèsyon. Men yo plis pran nèg yo, yo fè yo pale, apre sa, yo touye yo, men le pire, Genyen gwo sakrifis malefik ki fèt sou kò sa yo dan la pèspektiv pou kapab rann e gwoup rival la fèb de jou an jou. Lè mwen tcheke kèk Arab, ebyen fò m di nou byen ke genyen yon sèten de Willy ki se chèf dezyèm site a ki ta sanble pèdi lavi l nan batay sa. Willy li menm te ranplase. chèf dezyèm site a ki mouri li menm, hum tèt chaje. Chak jou se pwoblèm dans la repiblik. Men genyen yon dezyèm ki rele Denle aparaman misye ta sanse pran bal li ale lopital men je sè pa je pe pa vou dir si li mouri ou pa. Aprè nèg yo al avèk 3 lòt sòlda. Nan dènye enkirsyon ki te fèt la nèg Gabriel yo te. Antre nan var kote nèg yo te ye m kwè se kay Kim nan lekòl Lòven Up la ebyen nèg yo te pran plizyè sòlda yo ale avèk li ban m di nou ki sa k fè nèg Gabriyèl yo toujou antre anndan al pran moun tou vivan ale avèk yo pou touye yo gen de aspè nan kesyon sila premyeman gen yon aspè malefik l aspè malefik lòske Ti ougan ki te chèf katye Boston, il a été trahi par ses pairs, pami yo Ti Jozèf ki te touye l, ebyen Ti Jozèf te an konplisite avèk Gabriyèl e yo te pote kò a bay Gabriyèl. Gabriyèl fè yon gwo seremoni mistik sou kò a epi se kòmsi m ta kapab di w li achte kèk zòn. Men, gen yon lòt bagay ankò, ti ougan avan l te mouri li te vann tout espas li te kontwole a ak chanpwèl. Sa vle di, la zone a été vendue. Men, lè yo met men sou moun ki te vann zòn nan, nan men moun li ye a m ta kapab di kounya moun nan non sèlman li kontwole zonbi sa, men zonbi sa ki li menm te kontwole zòn nan sa vle di li prèske gen kontwòl zòn nan tou. Se sak fè nèg yo antre souvan. Men dezyèm bagay pou m di nou ke nèg sa yo pa toujou vle sa n rele batay la. Se sèl bagay kòmsi w kapab felisite nèg katye Boston ak lòt gwoup ki toujou avèk yo. Nèg yo pa toujou sou batay. Moun ki toujou sou batay la se klan Gabriel la. Sa vle di nèg yo gen dwa rete la w pa janm tande yo epi yon bon maten baw yo pote boure, yo pran moun tou vivan y al avèk yo, yo touye moun epi pwoblèm. Ebyen fòm di nou ke e pandan mwen nan emisyon an la a genyen enfòmasyon ki rive jwenn mwen fè kwè Denlea ta mouri nan lopital donk mwen te di bèbè se bebe de preferans e bon Willy li menm te di w ke misye deja mouri men gen yon lòt enfòmasyon se ke nèg yo ta sanse anvayi zòn site limyè paske gen anpil kouri. E aktyèlman la nan site solèy nan moman nap pale a mezanmi bagay la vrèman dur pou moun kap viv nan site solèy e gon grenn bagay pou konprann Gabriel pa rapò a sa batay m ta kapab di sa filozofi de gè li chita sou anpil strateji li estime ke lekip anfas ta sanse a kour de munisyon e se sak fè li pote boure dènyeman fòn di ke sa pral genyen Anviwon 1 an wi. Eee m kwè se nan mwa eee Out, Septanm, Oktòb konsa. Nèg yo te fè yon pote boure, yo te mete tout moun Site Limyè deyò. Alò gen yon zòn ki pa twò lwen Site Limyè, a anviwon kèlke santèn de mach. Zòn sa a, se sou wout nasyonal la li sitiye li. Anpil moun nan yo te al nan zòn sa a apre, m kwè se nan zòn Vare yo konsa avan ou pran Batima. Donk tout nan nwit lan, moun ap kouri a ti bebe nan men yo, moun ap kouri enpe patou, moun yo pa konnen ki sa pou yo fè, yo kouri dèyè yo. E jounen jodi a la ankò, ebyen yo anvayi zòn sa. Fò m di nou byen ke anpil fwa yo anvayi zòn yo, konn genyen popilasyon an ki avèk nèg sa yo. Lè nèg yo anvayi konsa popilasyon an antre, Yo konn souvan, alò se pa tout popilasyon an, paske se pa tout kote ki gen move grenn, men anpil nan popilasyon an konn antre yo tou fè dechoukay lakay moun yo. Mezanmi bagay la du wi pou moun kap viv nan geto kote genyen gè rival. Pou le moman, ebyen nou pa an mezi pou n di ke eske genyen moun ki mouri men tout fwa, Genyen atak ki fèt e moun yo kòmanse retire kò yo nan zòn nan. Genyen yon epòk yo te vini avèk yon anons, moun ki te fè anons lan se te Dadi. Paske te gen yon batay ki t ap fèt anba a, sur le front, epi gen enfòmasyon ki fè kwè Dadi ta pran bal. Genyen kèk moun nan zòn nan ki petèt te kontan, epi kèlke zè aprè Dadi parèt li di tout moun bay zòn sa a blanch. Men fò m di nou ke Dadi se nan zòn nan li te leve. Ebyen, moun yo oblije deplase, yo pa konn kisa pou yo fè. Kwè gen moun ki menm pase yon semèn deyò. Bon, se Papa Bondye ki pale nan kè nèg sa yo, epi moun yo retounen nan zòn yo. Ebyen, jounen jodi a la ankò, yon lòt pote boure fèt, donk anpil moun ap kite zòn nan. Pou n retounen sou kesyon atak ki fèt yè swa la, ebyen, e, gen anpil zòn ki blanch nan Site Solèy, kòm dabitid. E, Do mòn nan la a, bagay blanch nèt. Ti machann yo pa al nan mache ankò paske pa genyen espas. Yo pa kab pase e se bal k ap tire pasi pala. Èske Gabriyèl fini pa konprann ke nèg yo se paske yo a kour de minisyon ki fè li fè pote boure sa jounen jodi a? E kèlè la pozisyon? Du chef de Belekou dans cette bataille Iska eske li just ap jere zòn li oubyen li kontinye ap fè lese frape yon mannyè pou kapab repouse mesye sa yo? E kèlè la pozisyon de Barbecue? Barbecue yon ti jan retisan paske kounya la li pa vle vin al bay bakòp epi pou l kite dèyè l vid paske depi l kite dèyè l vid nou konnen ekip ki anfas li a y ap soulve dèyè l donk li oblije on ti jan ap repliye. Men fò n di nou tou, tan de fwa Babekyou repwoche nèg sa yo paske li di yo se yo menm ki kite sitiyasyon sa a rive la paske yo te jwenn opòtinite pou te, m ta kapab di, getche Gabriel deja paske gen yon dènye batay ki te genyen lè nèg 400 mawozo te vin batay pou nèg je nèf yo, lè nèg ti jinyò yo te desann, anpil nèg te desann nèg an bourik yo. Ebyen, yo te kòmanse ap pran espas sou Gabriel. E lè Barbecue di, lè yo fin pase yon kote, Barbecue di, Dife! Nèg yo di, Non, pitye pou popilasyon an. Barbecue di, Ebyen, n ap gen pou n peye sa, paske Gabriel nou wè la a, jan l renmen rele l Ti Gabriel, li gen pou l ap mache sou nou, nou pa konn ki sa pou nou fè. Ebyen, se konsa batay la ye, mezanmi. Onivo de Site Solèy, n ap gen pou n retounen. nan yon moman ankò petèt pou n kapab ba w yon maksimòm de enfòmasyon paske dwòn anlè, bal ap tire, moun ap kouri, yo pa konn kisa pou yo fè. Mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè kès kon di a la pwochèn!